Revolisyonè, Jenèf an fanmi e alye, manyen youn, manyen tout, ap salye pèp ayisyen an. N ap salye tout geto yo san distenksyon. Fòs Revolisyonè Jenèf an fanmi e alye, manyen youn, manyen tout. Ap salye laprès pale, ekri ak televize. N ap salye tout medya an liy yo. Sa fè lontan Fòs Revolisyonè Jenèf an fanmi e alye manyen youn manyen tout pa pale. Lè nou di Fòs Revolisyonè Jenèf an fanmi e alye manyen youn manyen tout, n ap pale de nèf manb fondatè yo ki gen Alexandre Ezequiel ladan l. Mwen menm kap pale la Jimmy Cherizier Barbecue mwen pase 14 ans nan la police ap kouri dèyè bandi, vòlè, kidnapè, kadejakè e mwen pa diferan de yon moun tankou Alexandre Ezequiel positif pasel pa genyen ki ede leta ayisyen ak la police anpil nan goumen kont gang jodi a kote leta ayisyen mete l la ze pap janm vòlè li pap janm kidnapè li pap janm kadejakè piga okenn kidnapè vin pran pòz yo renmen ze menm kote l ye a li pap janm zanmi kidnapè li ta mouri menm lè l tande se mòd moun sa yo kap fè mobilizasyon pou li. Alexandre Ezekiel pam lan sam konnen an paka youn nan sa nou repwochel yo kote moun ki onèt moun ki renmen peyi a kite moun ki onèt moun ki renmen peyi a pale deze nap raple pèp ayisyen an Sa k fè Kwadèboukè vin jan l ye a, se paske Leta ayisyen pa bon. Se paske apre arestasyon Carl Henry, alyas Depòte, ki fè kidnapè, vòlè vin pi pwisan. E Matisan pa diferan pa rapò ak arestasyon Ze. Bann engra! Sonje sa Ze fè pou lapolis ak Leta ayisyen. Nou, Fòs Revolisyonè Jenèf an fanmi e alye manyen youn manyen tout, nou renmen peyi sa anpil. Se paske nou renmen peyi sa anpil ki fè nou fè silans lè n ap gade jan politisyen tradisyonèl melanje ak medya tradisyonèl, moun dwazimen, boujwa konwonpi, Mete tèt yo ansanm pou kraze peyi sa. Fòs revolisyonè G9 an fanmi e alye manyen youn manyen tout je nou la nap gade e nou gen pou nou mete pye nou atè ou menm kap mande kont revolisyon an sa w fè pou l fèt deja viv fòs revolisyonè G9 an fanmi e alye manyen youn manyen tout viv Ayiti Viv liberasyon Ezekiel Alexandre viv revolisyon mèsi nap pran sèlman 2 kesyon. Izo fè konnen ke Ezekiel li menm li pa nan Jenèf ankò kòm kwa li dwe pase Jenèf e Jenèf konn ap swa vòlè ou byen detounen kab moun. Ou ka ou ka. Reprann kesyon an mwen. Izo fè konnen nan yon videyo Ezekiel li menm li ta rete kòl nan Jenèf akoz li konfime li sètifye ke Jenèf li menm yo konn detounen kab moun. Ou ka. Ki diferans sa pou nou? E lè nou di Jenèv, jan m sot di l lan la, nou pale de nèf manm fondatè yo. Alexandre Ezechiel fè pati de nèf manm ki fòme Jenèf la. Aprè nou gen Alye. Men, Ezechiel pa t janm pa nan Jenèf. Dayè, li se manm fondatè l. E an se ki atrè kesyon detounen kamyon, nou menm nan zòn kote ke ki gen Jenèf yo, ou menm antanke jounalis w a fè konsta a pou kont ou. Tout gwo biznis ki gen nan peyi a e nan zòn Jenèf yo li. Men nou remake konbyen fwa yo kidnape yon gwo biznisman nan zòn Jenèf yo? Konbyen fwa nan zòn Jenèf yo nou tande gon kidnaping ki fèt e ke se te yon nèg Jenèf ki te fè l? E nou pa gen tan pou nou antre nan tak o tak avèk okenn lòt zòn. Paske moman an se moman pou nou met tèt nou ansanm, moman an se moman pou nou goumen, pou nou vin avèk revandikasyon sosyal yo. E m panse ke Ezekyèl li se Jenèf e l ap mouri Jenèf.